Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Non oblije anrejistre emisyon sa, ben se pa nan studio paske nou nan lari. Men ekoute, nou konnen ke enfomasyon yo, Ebyen yap tonbe o maksimòm e nou oblije kote nou ye a fè emisyon sa pou nou kapab pote li ba ou. Ben ekoute, genyen evolisyon nan atak nou ta kapab di nèg 400 mawozo yo o nivo de zòn kwadèmisyon. Gen anpil ti pawòl nou pral tande epi gen de nouvèl videyo, gen de nouvo son egalman. Rete avèk nou paske ou pral gen yon maksimòm enfòmasyon sou sa kap pase a. Men ekoute fòn di ke dènye tranch batay la se o nivo de santo paske. Sitiyasyon an te vrèman konplike. Ekoute, pou dezyèm tranch batay sa a, ebyen nou ta kapab di bagay la te toujou myèl. Bagay la te toujou myèl paske nou te rive nan yon moman kote ke mesye nèg chen yo te yon ti jan kwense men ekoute, yo te oblije mande ranfò e ranfò vini jan n konnen an depi n tande yon gwo bout bèt se ke G9 debake. Men gen anpil nèg ki pran bal, gen de mò paske gen enfòmasyon ki deja rive jwenn mwen kòm kwa pou pi piti fòk genyen 6 a 7 mò paske genyen 3 mò ke yo te konstate o nivo de kan 400 mawozo. Gen mò nan mitan nèg chen yo tou. E pi bon, fòk nou di ke gen moun nan popilasyon sivil la ki tonbe. Men jiska prezan, se an pe difisil de, m ta kapab di detèmine yon chifr egzak paske se an pe difisil pou ta kapab bay yon bilan egzostif de sa ki pase a. Tande byen, fò n di nou ke genyen 4 ponyèt sòlda chen an, baz alye byen sur, ebyen misye ta pran yon bal. Ben se konfime 4 ponyèt li touche e misye te ale lopital, nan yon lopital ki pa twò lwen byen sur. Genyen 3 bandi 400 mawozo ki ta rete atè a. Ekoute paske nou konnen fòk nou pran anpil prekosyon men si se pou mwa gen mò. Sitiyasyon an parèt On ti jan kalme. Nan mitan jounen an, bò zòn midi pou prale inè, gon ti kalm. Apre sa ta pral gen yon bagay ki reprann ankò, donk moun yo te vrèman nan difikilte. Tande kòman dezyèm pati batay la te ye non. Nou pa konfime a ZB a non. Nou pa konfime a ZB ni Jude lan. Men m konfime ke Titi mouri. Nèg yo tiye Titi anba mapou. Men. Fò nèg yo vini nan nou fò nèg yo vini aktyèlman la nèg yo nan won la yo pa ka sòti nèg yo ansèkle la lapolis tout kò atè a nèt la cha andan marekaj nèg yo sène nèg yo sène la e nèg yo pa gen wout de sòti la e fò nèg yo te vini tou pou yo vin mouri nou konprann e fò bagay sa fini nou konprann chèf fò bagay sa te sispann bagay sa fè twòp tan. Yon bann fo nèg yo te antre al di bagay la e mistè li e mistik li e yon bann fo nèg yo te vin batay pou yo mouri bay pèp la avè nou chèf avè nou aktyèlman la nèg yo antre se vre nèg yo antre yo fè kèk mò na di n tou anpil pou yo tou sa k kouri gentan kouri ale rès ki rete yo la rezistans y ap fè la lapolis ansèke yo lamarikaj Dèyè simityè yo pa yon sèkle sakre tande w tou rete la a di w pa ka ale men pi fò nan rès nèg yo ale pi fò gentan kouri ale sak rete yo la e nèg zòn tankou ti pwason pè lebren èbi e demo e nèg sa yo rete anba anndan la kèk grenn nèg avè yo yè tout li di tout santo la tout nèg yo nan won w lan yo konnen yo pa ka sòti tèt yo la. Nou imajine ke bagay la te vreman vreman difisil o nivo de zòn sila. Bagay la te rèd wi. 400 mawozo te gentan pran zòn But Bwaye a. 400 mawozo gentan pran zòn nan e menm fè tantativ pou mete yon chèf nan zòn sila. Bagay la pa t fin twò dous paske quand on fait appel aux autres membres du G9 et alliés, ebyen nèg yo te mete pye yo atè an bèt e pi yo te rive repouse mesye 400 yo. Men pral vin gon pwoblèm. Repouse, ou pral oblije antre nan lojik pou kapab rekipere zòn sa, zòn But Bois ya. Pa bliye m te di nou ke zòn But Bois ya, li genyen sa n ta kapab rele yon ti storisite nan zafè bandi paske la, Se te yon zòn wouj e ke jounen jodi a la a, ebyen, chen an li menm te vin mete nèg sa yo deyò, ebyen nèg 400 mawozo yo tounen pou yo vin replase chèf anba bouch chen an, yon mannyè pou kapab toumante chen an. Ebyen fò n di ke tout alye yo te ale de chen mechan, tout alye je nèf yo byen si, gen kèk gran chèf ki pa ale men ekoute, yo voye plizyè sòlda. Lopital MSF la nan Taba li chaje ak moun ki blese. Wè, gen anpil moun ki blese. Donk jan m te di nou an ke nèg Pè Lebren yo ak nèg 400 Mawozo yo rekipere But Bwaye. E la batay, mwen ta kapab di dènyè tranch lan, ebyen se o nivo de Santo. An nou swiv. A a a aktyèlman nan Santo, men sa k ap pase. Men sa k ap pase. Aktyèlman lari a vid. La rue a vide. Jis nèg yo kap fè gè. Nèg yo kap fè gè la. La rue a vide tout moun anndan kay la. Nou ka tande vwa Daprè jan nou wè bagay la la sè ke bagay la sanble santi di o nivo de santo 14. Kès ki sè pase? On a rekipere le blòk de But Boyer. an atandan ke kout bal ap fèt, petèt anpe pli ta ou byen le landmen nèg yo kapab rekipere zòn nan, men nan moman nèg yo tap moute nan zòn Santo a, ebyen bagay la te vrèman difisil. Y a des photos paske genyen des cadavres, mesye gade, yo touye misye, sa son nèg 400 mawozo daprè sa enfòmasyon yo di m, ebyen yo touye misye, yo dezabiye misye, yo mete yon kawotchou sou li, aparaman yo pral mete dife. Tèt chaje. Donk pou mò kote kwadèmisyon yo, nou poko gen foto, n ap chache foto sa yo pou nou, e pou konnen paske nou menm nou toujou mete enfòmasyon nou yo kondisyonèl, se lè nou fin konfime epi n ap di w ke ben se konfirmatif. Men ekoute, bagay la vrèman myèl. Ben on atan kès ki va se pase paske fò n di ke batay sa a, ebyen se yon batay ki vrèman vrèman difisil. Tande byen, 3 zè di maten, lèzòm de 400 mawozo, Yo debake, yo pote boure sou Kwadè Misyon, anpil bal pete. Chen an m ta kapab di nan difikilte kèlke pe paske yo te oblije fè apèl ak lòt manm. Nèg 400 Mawozo yo rekipere zòn But Bwaye an. Yo te gentan mete yon chèf. Eske sa toujou la? Ben, sa se la grand kesyon kon se poz. Epi, nèg yo oblije ale. Fò n di ke pandan batay sa a, lapolis li menm tou, te antre nan mitan 2 nèg yo eske se dlo li tap voye sa on sè pa eske se kout bal li tap mete tou sa on sè pa men ekoute aprè tout sakad sa yo sòlda blese sòlda pèdi lavi yo 2 nèg 400 mawozo tonbe 2 nèg nan baz chen an tonbe tou epi pandan nèg 400 mawozo yo prale donk se la ke la grand batay va sentansifiye davantaj paske zòn Santo a ebyen li vin difisil daksè, anpil kout bal ap tire e nou kòmanse jwenn imaj de sòlda yo menm ki pèdi lavi yo. Tèt chaje! Genyen yon moun ki t ap ekri maten an pou dire ke ben sèt en dimanch nwa e m ta kapab di pou moun kwadèmisyon. Ben wi pou moun nan tout zòn sa yo egalman zòn santo paske nan moman nap anrejistre emisyon sa e fòn di ke tout zòn nan tout moun antre anba kabann tout moun pa konn kote pou yo met kò yo paske ebyen sa yo tap tande yo se de son ki bay anpil pwoblèm pou lèzimaj alò pou lè movèzimaj Nous sommes là kontakte nou et puis on va vous envoyer tout ça allez-y pandan bal ap chante au niveau de Kwadè Misyon au niveau de Santo ebyen fò n di ke zòn Kanaran 3 pase anlè a li menm li pa t bon ditou 11 è 20 nan maten dimanch 24 avril ebyen fò n di ke bagay yo te vrèman myèl au niveau de Kanaran depi vandredi swa wi Gen anpil batay nan Kanaran, sitou nan Kanaran 50, Kanaran 70. Anpil kout bal, ebyen, pa konn sa ki pase non nan zòn sila. Fòk nou raple ke zòn sa a se yon zòn, m ta kapab di prèske difisil daksè, paske gen anpil bagay k ap pase o nivo de Kanaran, kote ke batay gang ak gang, dèfwa lapolis konn fon pote boure tou, men ekoute, nou menm k ap fè zòn sa yo, un maximum de prekosyon. D'autres infos pour vous, Makenlo François, twazyèm chèf gang kap opere nan katye ki rele nan Remi, ki sitye li nan komin Kwadèboukè, ebyen li mouri. Uhmm, nan echanj de tir avèk fòs lòd yo, endividi sa te gen nan posesyon li yon revòlvè nan kad operasyon sila, pwisan chèf gang sa ki fè pati òganizasyon kriminèl, daprè temwanyaj sèten sitwayen. ebyen t ap simen laterè nan katye sila. Depi anviwon plizyè semèn lapolis nasyonal sou enstriksyon kòmandan an chèf AIIA Frantz Elbé anplifye divès operasyon, miltipliye patwouy yo tou e ki ap enstore sa n ta kapab rele yon prezans polisyè atravè tout peyi a notaman nan kapital ayisyèn nan kote objektif lan se trake malfra. yon mannyè pou kapab mete yo hors d'état de nuire le Directeur Général AI de la pnh yon lòt fwa li menm mande pou ta kapab gen yon veritable synergie sa vle di yon kolaborasyon antre lapolis ak popilasyon kap pèmèt ak fòs lòd yo pou fè yon travay ki pi efikas. Se pa mwa ki e di sa, se lapolis ki a ekri sa sur sa paj Facebook. Quelques tweets pour vous, il y a Hubert Similien age de 75 ans ki a ete tiye yè aprè midi o zanviron 3 zè, ebyen se nèg ame ki touye li se nan zòn kafou, kadav sa li menm rekipere, paran li rekipere kadav lan aprè konsta legal yon jij de pè nan komin nan se alir sur le sit de radio tele toupatou. An vrak toujou gen yon tribinal Jamayiken ki otorize ekstradisyon ansyen senatè Lwès nan peyi Dayiti John Joseph Joël vè Lèzetazini nan dat jedi 21 avril 2022 an. Demand azil ki solisite pa bò kote madanm ni ak timoun ni ki refize pa. Ministè jistis Jamayiken yon dosye n ap swiv. Fleo ensekirite a nan peyi Dayiti li pwofitab ak sèten polisye. A lire egalman sur le site de Radio Télé Toupatou. Ebyen yo ta itilize zam ak veyikil pnh, inifòm ak badj yo pou kapab rann sèvis ak patikilye, sèten patikilye byen sur, ebyen ki ba yo. yon ti lajan an retou polisye sa yo ap mennen yon vi liks daprè sa moun yo fè konnen ben se pa mal paske pa gen anyen ki kondane polisye sa yo tou yo menm pou yo viv mal. Genyen enfòmasyon ki ap sikile sou rezo sosyo ki ta fè kwè jounalis Carl Dieudonné li pèdi lavi li ebyen se archi fos ben wè. la sante de l'ansyen prezentateur de l'emisyon Lae sur Radio Telezenit. eh bien, se trouve dans un état critique à révéler l'un de ses proches. Bon, en tout cas, c'est un absolu dossier ça, parce que ça arrivé immédiatement, ton film fait émission ça, et pourtant des cales, les mêmes pédis, la ville. Tête charge. C'est triste. Ben, c'est vraiment triste. Banm travèse nan paj entènasyonal la avè nou pou m di nou ke nan Nijerya gen omwen 80 mò nan kad yon eksplozyon nan yon rafinri ilegal. Eksplozyon sa fèt se te vandredi swa sou sit rafinri ilegal kote operatè ak kliyan yo te rasanble pou kapab. al fè trafik men gen yon eksplozyon nan yon rafinri petwòl ilegal ki fè omwen 80 mò nan sid Nijerya, se sa sèvis sekou anonse dimanch 24 avril lan. Eksplozyon sa fèt vandredi swa sou yon sit ki sitye antre eta petwolye de Rivers ak Imo. Nou deja jwenn anviwon 80 kò Griyèfman brile, se sa yon responsab deklare nan Agence France Presse. Bilan an kapab vin pi lou toujou. Lapolis li menm konfime eksplozyon sa fèt sou yon sit nan yon rafinri ilegal kote operatè ak kliyan yo te rasanble pou kapab al fè trafik. Movèz nouvèl pou Nijerya. Antouka bokou de fòs a sè famiy viktim la. Nou prale nan peyi Lafrans, nan Nice patikilyèman. Se yon zòn ki bay anpil pwoblèm puiske gen yon pè yo blese ak kouto nan yon atak teworis. Byen sur, apriyori asayan li menm jwenn arestasyon. Antouka, n ap kite w avèk enfòmasyon sa pou n di w ke le prezidan franse ben Emmanuel Macron ah il vient d'être réélu. Bah wi, Emmanuel Macron vient d'être réélu, nou sonje te gen yon dezyèm tou eleksyon prezidansyèl la nan peyi Lafrans ki te mete fas a fas Emmanuel Macron le prezidan sortan. face à Marine Le Pen. Ben, elle n'a pas de chance, cette dame-là, puisque Emmanuel Macron est réélu président de la République de France ce dimanche 24 avril en second tour avec un record de 58,2% des voix contre 41,8% pour son habituel adversaire Marine Le Pen. L'homme de 44 ans devient le troisième président français de la 5e République qui va briguer un second mandat après François Mitterrand et Jacques Chirac. Bon, en tout cas, euh, c'est un pile satisfaction d'appeler pays la France puisque et beaucoup de gens considèrent Marine Le Pen comme euh, yon veritable menace e yo te vle vote pou ke Marine Le Pen pa rive aksede nan prezidans peyi sila. Ben merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pouw nou di ke vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.